Jou a rive, mache prese a pa p kanpe, moun yo deside tout bon vre e jounen jodi a la nou la e n ap pote enfòmasyon an jan l ye a. Nou aprann tou nan Okapayisyen lapolis mete anba kòd yon ekip dominiken menm jan tou gon pakèt ayisyen yo te jwenn nan yon bis ki t ap eseye rantre nan Repiblik Dominikèn, men enfòmasyon yo ta filtre se 2 bandi ki ta deside pou sove kite peyi Dayiti. Operasyon Bwa Kale, Operasyon Touye Bandi, Operasyon Fini ak Gwo Makak, Ti Makak, Stanley Lucas gaye nouvèl la. Li voye yon mesaj klè bay popilasyon an, mande yo rete veyatif. Li mande yo kontinye batay, mete men sou gwo makak yo pou anyen pa chape yo e si tout fwa nou pa leve kanpe, Nèg yo pral retounen moute grif yo, lè sa a, pèp la p ap ka kanpe e pral vin genyen yon masak etènèl. Tou aprann yo jwenn nou, kite m di w sou Sofia TV 83 rezo enfòmasyon an, pa ale san w pa abòne e rete la ansanm avè n, tout nouvèl konsènan aktyalite a. Se pou koulye a. Ayisyen de patou pote kole tout moun kap swiv ann al koute Busta John, Stanley Lika koze yo sanse pran lari a yo fini pa jwenn se ansyen prezidan ak minis poukwa pa senatè ki melanje nan tout sa kap fèt nan peyi a menm jan tou yo rele pou mande nasyon zini vin ba yo konkou paske pèp la fin rive kote pou mete men sou yo bagay la pral gate se manchèt kap file nan 4 kwen se pik se katchapika Se jilèt, se tout moun ki di yo pa kapab ankò, fòk bandi yo rale kò yo mete pye pa yo. Jodi a, bandi p ap ka kanpe e yo deja atake tout kote, Izo nan difikilte, Vilaj de Dye tèt anba e Stanley Dikra fè konnen Vilaj blanch pèsòn moun paka pike zepeng manman pitit grenadye alaso mare vant nou sa kap vini an se pou tout moun la bon ann pote kole poun mete sistèm sa atè plat epi remanbre ayiti poun pitit ak madanm fanmi nou pa sispann kite peyi sa al pran imilyasyon nan peyi lèzetazini medam mesye annou antre Stanley Bika pote nouvèl la e bagay yo pral dejenere pou kote nap pale a la. Sofia TV 83 nou se rezo enfòmasyon an. Map mande n si ou poko fè sa medam mesye abòne ak chanèl pa w la. Pataje enfòmasyon an ak lòt zanmi, fanmi kap viv nan 4 kwen peyi a konsa yap fini pa tande kisa kap pase nan repiblik dayiti. Boutè papa Desalin nan menase e se lè a ki rive bandi yo pap ka fè yon pa kita yon pa nago Jwèt la gate nèt se bwa kale tout kote. Moun okap yo mete granmoun sou nou. Nou paka gen koulin manchèt lan men nou pou nap remèt lapolis bandi. Moun okap yo mete granmoun sou nou. Sa kap pase la mwen menm mwen pa dakòl. Seryezman m pa dakòl. Nou paka kenbe 10 vagabon konsa ki tap vyole pitit ou, ki tap vyole madanm ou, ki Menm arive manman w malad li paka al lopital yo tchwe manman nou jodi an la lè nou mete men sou yon jèn kisa w panse nou fè se yon mesaj ke nou voye bay lòt yo lè nou met lè nou mete men sou yon jèn nou voye l ale se yon mesaj wi li ye se pou ke lòt jèn yo pa panse yo pral rantre nan jan de mouvman sa yo men lè nou pran yo nou remèt lapolis yo Yap di yo ah enben nou mèt rantre pase yo pral remèt lapolis noul epi nou menm yo pral relage nou ankò nou gen chans pou nou viv se menm bagay avèk komisè Muscadin an pou nou fèl sa mwen menm mwen pa dakòl map argue ban nou mpa dakòl mpa bezwen konnen ki fason pa ki fason mwen pa dakòl gon travay ke pou pèp la fè la nou pran yo gade telefòn yo. Nou mande pou nou gade nimewo telefòn moun sa yo, ki videyo yo gen sou li. Yo di w non, yon premye, yon premye souflèt, 2 dan gen dwa soti, yon dezyèm souflèt, 3 dan gen dwa soti, nou pa bezwen konnen. Avan nou bay lapolis yo, verifye yo avan. Gade ki moun yo ye. Nou gen tan konnen ke moun sa yo, se bandi yo ye. Nou poze kesyon, nou konnen, nou pa bay lapolis moun konsa. Pase fòk gen egzanp ki trase. E poutèt sa ou wè komisè Muscadin m renmen l a mò. Ou wè komisè Muscadin di w depi m konnen ou te soti nan yon baz bandi Bwa Kale l ye. M pa bezwen konnen ki moun ou ye. M pa bezwen konnen ke ou ta pral chanje demen. Depi ou soti nan yon baz bandi Bwa Kale. Poukwa? Paske jan nou teworize pèp lan. Lè nou sou, lè n ap fè videyo avèk zam lan men nou, o mwen se si, mwen se sa. Lè n ap vyole ti jèn yo. Nou pran kòb oligat yo pou nou teworize yon peyi. Medam, frè m, sè m yo, kòman pou w fè pou w kenbe 10 vagabon? M pa bezwen konnen non mwen menm mwen di w. Paske lan moman la. Operasyon komisè Miskaden pou l ye. Komisè a di w li pa bezwen konnen epi l konnen moun nan. Li gen yon soupson l soti nan tèl baz. Bwa kale. Pa gen afè poze kesyon. Bwa kale. Voye ale li ye. Voye. Ou konn sa m renmen? Gen de polisye bon m wè dènyèman la hier map gade de polisye kap pale avèk bandi yo oh men non devan Bondye m pap arete w nou pap nou pap tire w ou mèt vini se pran nap pran w se lòt la yo ki fè nou sa se lòt se senatè depite se minis yo k fè nou sa evre m ta pito mache avèk plizyè fo zam lan menm. M jwenn 20 nèg m pete fyèl tou le 20 m mete yon grenn bal yon grenn zam lan lan men chak depim konnen se lan baz bandi poukisa paske pèp la terorize medam mesye san pita nou pral rantre nou gen plizyè video pou nou pase devan nou la men avan tou nou pral rantre dirèkteman avèk konfrè nou sou sitiyasyon kap pase an ayiti a la Stanley Luca. Stanley nou salye w trè fò Stanley kòman w ye? Nou salye w Busta. Lansyen lansyen prezidan Jean Bertrand Aristide te di l moun sa yo li pap aksepte pou yo arete l paske yo pa gen kapasite Moun sa yo pap fè peyi, yo pa kapab mete yon lwa dirèk pou yo arete l. Lansyen prezidan Jean-Bertrand Aristide te di l, li pap arete pa de moun enkonpetan anndan peyi Dayiti, se poutèt sa yo pat janm kapab mete men sou Jean-Bertrand Aristide. Sa w panse de sa? Ann gade peyi kap fè peyi, Le Pérou. Yo fèk arete ansyen prezidan Alejandro Toledo pou move zak ke l fè nan peyi li. Isit Ozetazini, lotrejou la a yo mete Prezidan Trump anba kòd, yo fè anprent li nòmalman apre sa yo voye l ale. Lafrans. Salvadò, Lafrans. Salvadò, te gen 4 ansyen prezidan ki nan gang, gen 3 yo mare, genyen youn ki sove. Si nou menm antank Ayisyen n ap bati peyi, nou pa ka rete nan pale de ti makak sèlman. Non! Fò nou pale de gwo makak yo. Sa vle di ke Aristide nan gang, Li nan vòlè leta nan vòlè kòb leta li nan touye e opozan politik li nan trafik kokayin aristid te dwe mare deja wi pase aristid menm mateli nan gang mateli nan touye prezidan nou te dwe marel menm bagay avèk privè lò fin mare ansyen prezidan ki nan gang ki nan touye prezidan ki nan vòlè ki nan kokayin ou pral mare oligak petyon vil yo rejinal boulòs dimitri vòb jan mari vòb edwa bosan pacha vòb te dwe anba kòd deja. Si n ap bati peyi. Mwen menm, pèmèt mwen fin fè sa. Gen de diskriminasyon mwen menm pa p aksepte nan peyi a. Tout ti makak ki egziste yo, fòk nou mare yo. Lè ti makak, lè ti lapli, lè izo, lè sesi, lè sela, nou konnen non yo. Lè lanmò san jou, lè chen mechan, e nou konn kiyès ki kreye yo. Men kesyon ke pou de twa jounalis k ap touche nan men gang e touche nan men oligak Ap vin pale de ti makak sèlman mwen m pa ladan l. Ok. Gwo makak yo ki se ansyen prezidan, gwo makak yo ki se oligak petyonvil kòmsi ti makak pale anglè? Ti makak pa pale anglè non. Kòman ti makak, ti makak pa janm sot nan peyi dayiti, apèn si n konn li wi. Kòmsi ti makak gen posibilite kòmande zam k ap sot florida, zam k ap sot sendomengue, zam k ap sot jamayik? Si lapli gen kapasite sa a? Donk toutotan ke n pa mare gwo makak yo, lè Aristide, lè Mateli, lè Privè, lè Vòb, lè Boulòs, lè Bosan, lè Kato, lè Nènèl, elatriye ki nan gang, nou pa pral okenn kote. Men, gen yon travay tou ki sipoze fèt lan moman an. Jean-Bertrand Aristide te di l, o moman ke Jean-Bertrand Aristide te di l la, Stanley, fòk te gen, pèp la te chavire pouvwa okonplè. Kote ke li menm, Pa gen moun an Ayiti ki gen kapasite, kèlkeswa sa l fè anndan peyi a ki kapab arete l. Li p ap kite l arete pa de moun enkonpetan. Monchè, nan tout demokrasi, nan tout demokrasi, alò, tout demokrasi sè le rejim de la lwa. Wi. Pèsonn nè odesu de la lwa. Ou te mèt rele Donald Trump, ou milyadè, ou ansyen prezidan, ou kandida laprezidans pati repibliken, se ou k ap mennen kòm kandida laprezidans anndan pati repibliken a 53 pousan, yo mete w anba kòd menm. Wi, alèz. Alèz. Jounen jodi a, lè fè gon seri de nèg yo panse se towo nan peyi Dayiti yo ye, se sa k ap kale ti makak yo. Sa vle di ke toutotan ou pa ka mare Aristide, ou pa ka mare Mateli, ou pa ka mare Privè, ou pa ka mare Boulos, Vorbe ou Bosan, peyi sa a pa pral okenn kote. Gade pou wè. Paske gon seri de nèg ki panse ke yo desi de la lwa. Sa vle di ke si mwen menm avè w, Sara, kòm nèg nwè, fanm nwè, tèt grenn nou fè yon bagay, y ap gen tan mete nou an detansyon prevantif. Nèg sa yo fè de bagay ke pa gen non pou yo nan sosyete a, epi nèg y ap mache. sou moun toujou e se pou sa nou di oditè yo 6 moun Ariel Henry mete nan CSPJ a fòk nou revoke yo otomatik, 8 moun ke li mete nan kou de kasasyon fòk nou revoke yo, lè Bena Senvil, lè Chavanne Etienne, lè jij Morin, lè Waltè Wesè Vòltè, tout jij sa yo fò nou salanbe yo, èske w imajine w Gousta, oditè ou menm k ap tande la a, Sara ou menm k ap koute kote w ye la a, èske w imajine w yon premye minis ke yon konmisè gouvènman etabli ke l nan touye prezidan, yon jij denstriksyon Garry Orélien etabli ke premye minis lan nan touye prezidan an? Epi pou w di m ke ou se yon moun k etidye ledwa, Ou nan sistèm jidisyè a pou aksepte se premye minis sa a k mete w nan CSPJ, se li k mete w nan kou de kasasyon e se li k ap nonmen w kòm jij denstriksyon. Ou se yon jij pouri si w aksepte fè sa. Kòman w k ap kanpe pou yon moun ki tchwe yon prezidan nan peyi an pandan ke n ap mande jistis, yon moun ke non l site lan alechèl entènasyonal kote ke lan peyi etranje fò w konprann ke moun sa Li koupab la lamò yon prezidan epi ou aksepte pou moun sa mete w nan plas s epi wap di fòk gen jistis fòk ou pwoteje pitit ou fòk ou pwoteje madanm. Fò pa bliye non son moun k etidye le dwa wi on moun ki deja nan sistèm jidisyè a. Ou kite son premye minis ke sistèm jidisyè a etabli ke l enplike nan touye prezidan an, se pa nenpòt ki moun ki etabli sa. Se sistèm nan. Son ankèt ke komisè Bed-Ford Claude fè ki wè kòman misye t ap kowòdone avèk asasen pou touye prezidan an. Son jij denstriksyon Garry Orélien New York Times jwenn odyo a li lage l kote misye ap di Nou jwenn yon pakèt prèv ki montre ke Ariel enplike jous nan kou nan touye prezidan an, men m pa ka arete l, paske si m arete l la, malè ka rive m. Malè ka rive m. Epi, jij distriksyon an fin di sa, ou gen kopi odyo a, epi ou menm w al aksepte Ariel Henry mete w nan CSPJ, mete w nan kou de kasasyon, nonmen Jean Wilner Morin elatriye, Chavannes Etienne elatriye, nan sistèm jidisyè a, vous êtes pourri aussi. otomatik kòman ou pral fè vin fè jistis pou pou vin mete jistis anndan yon peyi ke ou menm ki sipoze arete yon moun yon kriminèl men ou aksepte pou kriminèl sa peye w pou w manje kòman ou menm wap di ke jistis la pa bon jodia m kwè ke. Se menm jan menm jan vye jij denstriksyon ki la a Busta jij Walter Wesèl vòltè ou sonje gen 4 mwa ou 5 mwa de sa nou kenbe l nan ajanda politik Ariel ba li an. Kòman ou vle misye jij denstriksyon epi jiskaprezan li poko arete Ariel, li poko arete Boulos, li poko arete Vob, epi l di m li jij denstriksyon pandan tout tan sa a sou dosye prezidan Jovenel lan? Li kite FBI al antre kay prezidan an san prezans jij Lepè? Yo pran nou pou egare bann juif pouri sa yo. Non men sa yo men non sa yo panse a se pa sa non li ye e wap gade ban nou ti bilan imajine nou medam mesye ban nou yon ti bilan prezantman pandan nèg yo di w oh ou wè yo mete gwo kòlèt yo sou yo yo di w yap fè travay yo vle chanjman peyi Joslèm Privè lan koripsyon anndan peyi a, ban yon ti bilan de Joslèm Privè anndan peyi a, kontra Joslèm Privè fè lan figi pèp la, lan figi jij sa yo ke jodi a la kap di w fòk peyi a chanje, fòk gen jistis, ke jij sa yo kap nome pa direksyon Joslèm Privè. Ban nou ti bilan de Joslèm Privè. Msye, msye son, msye son nèg ki te dwe arete depi lontan. Pale avèk pèp la. Depi nan afè la Siri a yo te dwe arete msye. Sak pase. Se paske la jistis pouri e ki te fèt nan Sen Mak la. Sak pase? Lè misye te minis de lenteryè lal lal fè touye moun senmak nan la siri depi lè sa misye te dwe anba kòd apre sa lè misye vin falsifye amandman konstitisyon an misye te dwe anba kòd senatè Steven Benoît te fè konprann klèman se privè Joslèm privè ki falsifye amandman konstitisyon an al gade sou wèbsayt esperans lan pou tèt on milyon de goud privè ba li Nan bmpad, li retire tout rapò k t egziste sou Privè yo wi. Tout. Tout. Mentnan. Lè yap fè eleksyon o dezyèm degre nan paleman an 2016, m te konn se Dimitri a Jean Marie Vob ki peye pou yo eli misye prezidan pwovizwa wi. Kontra kel fè Pandan anndan peyi an. manda Privè a, e fò pa bliye depi lè misye minis de lenteryè lap distribye zam bay gang. Ok. Lè misye vin prezidan pwovizwa e 39 kagezon zam k antre nan peyi a jwenn gang wi. Nèg yo wè yo pa kab gen eleksyon yo tap prepare pou al mete gang pou destabilize Jovenel 39 kagezon zam k antre an 2016 sou privè se lè sa ou wè tout gang ap parèt a zam tou nèf wi menn. Kontra kel fè sou do peyi an avèk la famiy vob yo. E m pap menm antre nan kontra prè de 4 milya 500 milyon kel fè ki ilegal ke lè Jovenel Moïse vin monte Li oblije anile. M pap menm pale de vyolasyon souverènte li peyi a lè l te prezidan pwovizwa. Misye kite militè dominiken vin pèmèt yo travèse fontyè a. Se pèp la ki te kouri dèyè yo pou yo vin tounen. Nan konfyolo ke l fè la a nan Nòdès, nan Kodevi, kote l ap eseye ede minis dominiken an vòlè 64 ekta tè peyizan nan plèn de Maribawo nan Nòdès. Nèg sa yo se pa sèlman gang oubyen destabilizasyon politik. Nèg sa yo nan vyolasyon souverènte nasyonal peyi a. Nèg sa yo te pran anba kòd lontan. Èske moun sa yo kapab lan figi pèp la mentnan? Èske nou konprann poutèt kisa ke nou di jistis peyi a fòk nou chavire nèg sa yo ki la pou nou mete de moun fyab ki kapab rive dirèkteman? Paske nèg sa yo yo panse yo. Men, entouchab wi Gon bagay ki trè enpòtan pou gade lè nèg yo wè pèp la konprann ke se li k pou chanje sitiyasyon an pèp la reyaji baw kanapevè epi menm kote a yo gentan fè madan salvadò k fèk vini la a ap mande entèvansyon militè pou blan vin pwoteje yo wi paske yo wè pèp la wè yo wi pèp la dèyè yo wi enhen men ki mesaj wap voye bay pèp la Stanley ee bousta pèp la sou sa wi la a koulye a pèp la trè sou sa menm. Rete sou sa. Rete sou sa. Aa monchè pèp la trè sou sa menn. Pèp la pèp la vin konprann la a ke se li k pou retabli sitiyasyon an. Se premye fwa m wè Matisan blanch konsa a wi. Pèsòn poko kidnape Matisan. Gad m di w pa gen m di w kamyonèt ap monte desann pa gen okenn gang ki ka vin mande ranson. Pèsòn. Tèlman gang nan pè lari a menn. Tèlman tout moun pè lari a. Ou wè pèp m te toujou di w sa pèp. M gen 21 mwa m ap repete w sa la a pèp. Bousta tou repete w li. Mwen di w se ou se ou k chèf peyi a. Pa gen okenn gang ki chèf peyi a. Pa gen okenn oligak ki chèf peyi a. Se ou menm pèp souvren ki chèf peyi a. Men, gen yon bagay ke n ap di pèp la tou. Yo pa sipoze panse ke yo fini. Fòk yo kontinye fè batay la mouvman. Pase prezantman la, depi lè ke pèp la sòti apre yon gwo kidnaping deyò an. Ban m bon bagay. Stanley. Pèp la e toujou konsa l kòmanse. Ok. li fè ti pa ti pa epi gon gwo pa k pral fèt ou konprann ti pa a pèmèt pèp la wè ou konprann pèp la te sous estime tèt li l t on ti jan pè koulye a l rive nan douzyèm faz de sistèm natirèl de defans li li wè koulye a fòs la se li menm ret tann pou wè. Wi gen anpil bagay ki pral fèt paske li menm deja la. Yo di menm gen jounalis k ap vin di pèp la kòmsi rete pa rantre e pèp la sòti pou akonpanye polisye k vle goumen kont gang yo tou wi. Wi epi m wè Ariel Henry bay lòd pou tout polisye rantre nan baz evre zanmi pèp la polisye k vle goumen yo akonpaye polisye yo pou nou netwaye peyi a de tout ti makak k egziste yo de tout makak mwayen ansanm a gwo makak yo. Ebyen sèt egzakteman nou vrèman nou vrèman di pèp la rete rete lan sitiyasyon ke yo ye a la E pase la mentnan bagay la bèl nan men pèp la, mentnan pèsòn pa kidnape anndan peyi a, men gon gwo gwo travay la kap fèt Okap kote ke lan Okap tou nou wè ke pèp la bay moun Pòtoprens yo piga, yo paka vini lan Okap pase dè ke yo pran yo, yo pran yon pil jèn la lan Okap pandan nap pale yo pran yon pil jèn lan Okap la ke yo mete men sou yo yo di w ke yo pap kite yo kite Pòtoprens pou yo vin lan Okap pou yo panse yo pral vin fè Okap Pòtoprens. Mwen menm, mwen menm klè, mwen map di w E operasyon chache bandi a kontinye l. E sa k pi rèd la, pèp la tèlman entelijan, li vin dekouvri nouvo taktik ke ban gang yo itilize pou transpòte ba zam a bal. Ou konn sa yo fè, Busta? Wi. Koulye a, lè yo bezwen transpòte zam a bal, se fanm, granmoun avèk e, e, e, e, e, alò, fanm avèk vyeya, granmoun ke yo fè pote zam a bal koulye a. Ok. Pèp la vin dekouvri sa. E, e, m pa konn ki kote sa pèp la, pèp la al fouye. Non sèlman pèp la jwenn a, zam a bal, pèp la fè, fè moun ki t ap fè sa a rele gang nan. Pèp sa a se yon pèp entelijan e menn lè l ap goumen menm. Wi, pou l rele gang nan, pou l di ki e, e, yo pran l. Yo pran l. Yeah. Mèsi anpil Lika. Donk mwen menm, mwen di pèp la kontinye kolabore avèk lapolis. Men, gon netwayaj an pwofondè pou nou fè nan sistèm jidisyè a. Nou wè gon demagoji k ap fèt nan dosye CAS lan, kòm si tout moun pa konnen ke se Rosmila ki mete direktris CAS la. E daprè sa k di, e, etan done ke l pa voye kòb bay Rosmila, e menm Rosmila a k ap mete l atè, e sa k ap regle la. Donk, bagay yo klè. Donk, gon netwayaj ki dwe fèt la a nan pouvwa jidisyè a, paske E pèp la paka pran tout mobilizasyon sa epi lè pèp la vin mare gang epi epi jij pral lage gang oubyen pral lage gwo oligak menn. Bagay la paka konsa menn. Mèsi anpil Lucas pou entèvansyon an mon frè, vrèman apresye nan pou entèvansyon an nan emisyon an. Bon se mwen ki pou remèsye w e nou espere ke tout oditè yo ki ta ap tande a aprann yon bagay. Mezanmi pa bliye nou tout nan menm bato a, se ansanm pou nou travay pou nou retabli lapè nan peyi nou Retabli lapè vle di 1. Mare gwo makak yo, mare makak mwayen, mare ti makak, netwaye pouvwa jidisyè a. Mwen envite nou li 2 dokiman ki trè zenpòtan. Premye a se Comment rétablir la sécurité en Haïti en 4 mois. Pou moun ki vle li li, yo gen dwa al sou www pwen leplasanten pwen kòm. Li ekri LEPLACENTIN pwen kòm, www pwen le pla santen pwen kòm, epi dezyèm dokiman ke m pibliye a, s on dokiman ki s on rapèl legal sou asasina Prezidan Jovenel Moïse lan. Poukisa dokiman sa a enteresan? Se ke m mete apeprè 35 a 40 dokiman legal pou ou, sou s on etidyan ann Ayiti aletranje k ap fè tèz li sou asasina Prezidan Jovenel lan, Nan fen atik la, lè w fin li l nèt, tape sou sa k anba atik lan, w ap jwenn tout dokiman yo an pdf. W ap jwenn dokiman sa a sou asasina, analiz sa a avèk tout dokiman sa yo sou asasina Prezidan Jovenel Moïse lan sou www.tripotaylakay.com, www.tripotaylakay.com. Bonne lecture! E mwen espere ke n ap aprann anpil de 2 analiz sa yo. E kòm nou pale de jistis jounen jodi a, gon analiz ke m ap prepare la a sou jan lajistis kowonpi nan peyi Dayiti. Lè m fin pibliye l, nan pwochen entèvyou ke n ap fè avèk Busta oubyen Sara, n a n a di w ki kote w ka jwenn yo. Bondye beni w pase yon bon weekend Busta super bon travay pou peyi a Bondye beni w. Apresye mon frè e pa bliye nou pral mete manifestas gen manifestasyon ki pral fèt tou la lan Canada kote ke nou menm sa yap di Canada se pa sa ke nou menm nou konnen kap ki ap fèt anndan peyi a Stanley. Non, mwen m t on ti jan trè estomake, on nèg ki fin vòlè 93 pousan rezèv lò peyi a, se misye k t konn jere gang yo, lè l te direktè kabinè Aristide pou Fritz Jean ap vire Kanada kòmsi son bagay serye. Mezanmi. Monchè bagay sa yo vrèman revoltan hein. Pa atè a la. Kenbe la hein Bondye beni w. Mèsi anpil mon frè vrèman apresye pou entèvansyon an. Medam mesye an nou tande istwa kap pase anndan peyi dayiti frè m sè m yo. Travay voltije volan ba wi. E voltije depi li di jèn gason fanm. Travay voltije volan ba wi. E voltije depi yo kouri pete tata yo. Meli, Meli, yo soti, kote yo soti yo vin bay pwoblèm, yo vin bay pwoblèm la, yo 10, konprann mwen, yo 10, pa gen kaka isit. Bailey, Okap pa Pòtoprens! Bailey, Okap pa Pòtoprens! Kote, gade, gade, nou met, nou met fre nan tou wòch nap chache nou. Kote nou ye? Bann vòlè. Bailey, Okap pa Pòtoprens! Bailey, men pèp la! Men sa ki, men sa k Ayiti a! Non, Okap pa Pòtoprens. Nou pran 10 la. Apèn nou pran 10 la. E nan kay sa la yo te vin sere la. Ayibobo! Ayibobo! Mwen m pa kontan. M pa kontan. Ou wè 10 nèg sa yo te sipoze fini. Ekskize m wi. Lè nou pran yo, nou bay lapolis yo, se menm polisye, se menm lapolis lan ki pral lage yo ankò.